Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? La voix que vous adorez écoutez, ben, elle est de retour, bien sûr. Alors, nous saluons tout le monde qui en Haïti, monde qui à l'étranger, monde qui prend un attachement tout à fait excessif pour Chanel, Silla, et puis c'est parti pour votre émission. Alors, dans l'émission Silla, nous la faire, on t'y causer sous plusieurs dossiers. Et puis après, nous va le refermer avec une euh, interview de Arnel Belizer. Arnel Belizer qui fait appel au chef de gang parce que il pensait que véritable révolution, hein, eh bien, les supposé passer par Monsieur Sao. Mais écoutez, il y a un problème. Le problème, c'est que ça qui paraît tout à fait paradoxal, c'est que euh, d'après un pile il y a des hommes qui prétendent mener une bataille en faveur de la population et puis A kote de objektif sa, ki se yon sòt de makiyaj toujou daprè moun sa yo, ebyen nèg yo se afè yo y ap regle, se kòb yo y ap regle o pwen ke genyen enfòmasyon ki ap sikile kounye a kòmkwa nèg yo ta gen lajan nan men yo. Ebyen n ap vini avèk dosye sa a. Alò n ap kòmanse avèk yon videyo. Se yon videyo ki kòmanse a devni viral sou lè rezo. 3 zòm ki yo menm ap vyole yon Madan Sara. Ekoute, la zòn de Kanaan, li vin yon veritab anfè. Anfè pou moun ki ap frekante zòn sa a, pou moun ki ap pase nan zòn sa a kotidyènman. Sèten fwa, gen enfòmasyon ki rive jwenn nou ki fè kwè ke, ebyen, gen anpil moun ki ap pase nan zòn sa yo, fouye yo, yo depouye yo, pran tou sa yo genyen, gen moun se ak kulòt yo vini lakay yo. Gen moun se ak slip yo retounen lakay yo. Pwoblèm paske ou pa ka gen yon peyi komsi pou l rive nan nivo sa a, yon peyi ki tonbe nèt nan men chèf de gang, nèg yo fè sa yo vle, yo kontwole anpil teritwa, sètadi m ta kapab di Popilasyon an retwouve l nan yon sitiyasyon vrèman difisil, li plase antre lanklim e lemarto. Ba wi, paske sèten fwa lapolis konn parèt yon kote, sa w tande a la gwo bout operasyon, moun ap pran bal, bandi ap pran bal, e defwa ou ta kapab di bandi yo, yo aji plis, yo fè anpil ekzaksyon. Mwen m panse ke videyo sa a se ta sipoze dènye gout dlo ki ta dwe ranvèse vaz la. Men ekoute, la ou oblije poze tèt ou kestyon pou dir ke, ebyen, eh kòm pa gen peyi, kòm pa gen dirijan, nèg yo kapab pwofite pou fè jan degzaksyon sa yo. Men ekoute, mwen m panse ke, kèlkeswa peyi nan mond lan ki gen leta serye, ki ap fè yon travay, ebyen, yo pa tap kapab gade nèg sa yo nan je. Mezanmi se vreman kriyel. Moun ki poko gade video sa m ta kapab di li disponible pou nou ekri nou epi nap voye l ba ou. Neg yo ap vyole fi a epi yap filme. Donk imedyatman video a li viral donk mwen m panse ke sa se bagay kanibal. Fi a atè a, si w ap gade byen sou imaj li, w ap wè se yon moun ki santi li imilye. Se bagay bèt, men ekoute, sa li pa lòt kote ke an Ayiti. E pandan l ap pase la, Kanaran, Ou pral poze tèt ou kesyon pou di ke peyi a gon premye minis, li gon chèf de lapolis, li gen yon ekip ki konstitye yon CSPN ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal. Imedyatman sa rive, mwen panse ke, ebyen, mesye yo ta dwe chita pou di, ben, kanaran an fò n fon fen avèk li. Ben wi, paske sa se twòp atan. pou nèg yo pran yon fi pou yo kouche l nan eta sa a, ebyen degre de mechanste ki lakay nèg yo li enkontwolab. Sa vle di, jan bagay la ye a, fòk otorite yo aji. Kanaran, tankou jan ansyen chèf lapolis la konn di sa, Léon Charles, Kanaran merite yon fiksasyon. Tande byen sa m di a, Kanaran merite yon fiksasyon. e fòk mesye yo aji paske sa sa ki pase la a hum la polis pa ka pran l nan men bandi yo men kòm nou rive nan yon moman kote ke la polis e avèk ti gwoup ki genyen nan lame a yo m ta kapab di epwouve yon veritab feblès pa rapò ak ajisman nèg ame yo ebyen se sa ki lakòz nèg yo kontinye ap aji konsa. Janm di nou, video a li disponib, map voye l ba nou, epi nou menm na wè lèm di se revoltan an sim pa gen rezon. Gon enfòmasyon map gade y a notre ami TT ki a twite pour dire que Barbecue aurait reçu 10 millions de gourdes nan pèspektiv pou kapab debloke Varreux. Varreux an, se yon veritab pwoblèm pou kouwè li la, paske leta bezwen al pran gaz, gouvèneman an bezwen al apwovizyone li an gaz, men pwoblèm nan se ke mesye sa yo kanpe yo di gaz la pap pase, paske yo di ke y ap batay bò kote pèp la. Brèf. Men, hum, ee, jan m te di nou talè, anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou di eske se veritable batay pèp ki ap fèt vre. Men, ann chita sou kesyon 10 milyon goud lan. Eske, sa se la kesyon a lakel il fo repondre. Barbecue ta, paske kant on di ta, se o kondisyonèl, li ta resevwa 10 milyon goud vrèman pou kapab debloke. Sa se kesyon k ap poze. Nou sonje kòman sa te ye nan premye blokaj la. Bon, nèg yo te jwenn yon antant, yo fè gaz la soti. Kounye a la, m ta kapab di je nèf, kanpe an bèt, a chak fwa nèg yo ap apwoche bò kote gaz la, ebyen, se anpil kout bal, yo di Ariel, pa gen sa pyès ou p ap kapab vin pran gaz la. Eske Barbecue, m ta kapab di, genyen sa lakay li kòmkwa se yon moun k ap mennen yon batay bò kote pèp e ki kanpe bò kote pèp nèt. Kesyon k ap poze, an n di tèt nou sa, èske Barbecue se yon moun ki jenere totalman anvè lapopilasyon? Èske Barbecue se yon veritab lidè popilè Si tout kalifikatif sa yo, yo kole vrèman ak konpòteman Babekyou, Babekyou p ap pran 10 milyon goud la. Tande byen wi! Men, si vrèman vre, Babekyou se ta yon abolotcho, Babekyou se ta yon moun ki ap pretann ke l ap mennen yon batay nan pèspektiv pou defann enterè l ansanm avèk G9, Barbecue kapab pran lajan men y a un pwoblèm. Si pa enposible, antant ka fèt, negosyasyon fèt pou Barbecue rive jwenn lajan an, ebyen ka vin genyen yon ti pwoblèm. Quel est le problème? Paske quand on anticipe sur un dossier, ebyen moun ki konsène nan dosye sa a, m ta kapab di, li pral retwouve li nan yon sitiyasyon pou l reflechi. Paske le fait de dire ap pran anpil presyon. Blan an rele Ariel li di Ariel il fo debloke. Nou sonje nan premye moman lock lan, yo te bay Ariel presyon sa o pwen de di a Ariel Henry si w vle rete fo w debloke. Nou sonje on dimanch anpil polisye deplwaye nan lari an la pou kapab al leve barikad. Donk, djòb la te fèt, epi Ariel rete. Men, jounen jodi a la, m gen menm enpresyon sa a kòmkwa yo kondisyone rete Ariel Henry nan tèt gouvèneman an, ebyen, fòk Varreux debloke Fòk gaz la li soti. Se nan pèspektiv sa ou wè nèg yo vini avèk son kòm kwa Ariel Henry orè negosye avèk mesye zye nèf yo pou ta ba yo 10 milyon de goud pou kapab kite yo debloke. Paske gon eleman enfòmasyon k ap sikile kòm kwa nèg je nèf yo Yo ta bezwen yon lajan pou kesyon, kòman yo di sa ankò, lè w ap fè travay asenisman byen sur, ebyen se lajan sa ki pa tonbe, epi nèg yo anraje konsa. Se enfòmasyon sa ki ta tonbe. Donk, se nan sans sa, gen enfòmasyon ki fè kwè, Ariel ta menm antre nan lojik negosyasyon sa a. E blan di, pa gen bagay konsa, Ariel a insiste pour dire que ben, il faut débloquer. Et il faut le faire de manière pacifique. Eske nou konprann? Donk blan li menm lap mete presyon e Ariel gon lòt moun lap bay presyon. Quelle est cette personnalité? Frantz Elbé. Pandan Ariel ap negosye, men, l ap egzèse yon sòt de presyon sou Frantz Elbe pou dir ke ben ekoute, fòk nou debloke paske disi a 7 jou, bagay la pa kapab rete konsa. Donk fòk nou menm tou nou pase a laksyon. Men, pase a laksyon, eske se sra fasil paske eske nou konnen nèg je nèf yo gon barèt nan men yo la? Pou moun ki pa konn barèt la, al sou Google epi tape barèt, w ap wè materyèl la. Donk sa vle di, nèg yo gen bagay nan men yo ki pou fè lapolis vole. E nèg yo menm gen bagay ki pou pete ti cha. Sa k fè nèg yo poko antre nan lojik sa paske nèg yo ap montre ke a e yo poko vle rive la. Men imedyatman bagay la kapab rèd ebyen nèg yo kapab itilize bagay ki nan men yo pou montre lapolis nou poko janm kab mennen batay sa. Brèf, donk na va konprann ki pwoblèm ki genyen e mwen m pap di lòt bagay ke gen anpil enkonvenyan si se lojik lapolis ki pou pase a laksyon pou rezoud pwoblèm sila. Men w konnen tout pwoblèm genyen an, wè tout blokaj sa yo ki gen la, kite yo voye yon 20 mewin sanba la, akonpanye lapolis. Nèg yo mèt parèt sou pikòp dekapotab wi. Depi yo wè Marines lan. Eske tout zam pa ap antre? Tèt chaje wi mesye. Nèg yo e blan yo pè papa. Yo pa pè Ayisyen. Brèf. M gen yon ti videyo m te pote pou nou. Men se konsènan sa k te pase Laboul lan kote ke genyen 3 polisye Boyd nèg ti makak yo te touye. Ebyen m panse ke genyen yon rebondisman ki fèt nan kesyon sila a e pa rapò ak fineray youn nan polisye sa yo ki se Okta, timoun Site Solèy, timoun mwen konnen byen. M pa bezwen pale de Okta, paske si m ap pale de li, fò m di bon kote l e fò m di move kote l tou. E pou move kote al gen move kote. Kòm fanmi an nan latristès, ebyen M oblije kòmsi ba yo kout mikwo a. Men yo kritike anpil pa rezon paske si nèg yo mouri ebyen moun yo estime ke se pa rezon. An nou swiv yon ti kal deklarasyon youn nan pwòch Okta nan kad fineray sila. Mwen bezwen ranmase tout zam. Nou pa janm jwenn apèl Paraison. Nou rele Paraison, Paraison nou di nou li pa gen je lapolis. N ap di Paraison mèsi pou sovè nou an. Okta Dejou li gen pitit, li gen sè, li gen frè. Paraison n ap di w mèsi. E lè fini n ap moun k ap di Okta mouri pou lajan. Okta pa mouri pou lajan. Misyon e misyon Paraison l te ye. Paraison e chèf Okta l te ye. Paraison pa ta ka voye Okta pou Okta pa t ale. E moun k ap di lapolis ba nou lajan e nou t fè afè nou pou kò nou. E nou di ke ak tout Ayisyen k ap gade fami sa jodi a la, kote ke ki fè yon seremoni senbolik e pou yon frè, pou yon papa ki. Jan n te di w sa, nou pral kite w ansanm avèk Arnel, Arnel Belizaire, ki fè yon apwòch sou kesyon bandi an, sou kesyon kriz la nan peyi Dayiti, men ki fè apèl ak bòn fwa Babekyou, tout mesye je nèf yo, ensi ke m ta kapab di mesye je pèp yo tou, nan lide pou pote kole e pou veritab revolisyon an fèt epi pou kapab sove pèp ayisyen. M panse ke gen anpil nan nou k pral di a, Anel la e pa moun moun ka kwè nan pawòl li paske sa l ap di dèy mikwo a, dèfwa li konn pa di l nan kad negosyasyon. Ann tande. Mwen map di Babekyou jodia nan radyo a menm lèm bay tout zanmim yo konsèy m pap mete w nan dimansyon Jean Jacques Dessalines men pa bliye chak fwa konsyans ou an pè pou nèg kalifye w menm jan a Jean Jacques Dessalines fò w fyè. Se pa yon batay nou jwenn fasil nan peyi Dayiti. pou nèg a zam sakrifye tèt yo pou yo kanpe dèyè konba n ap mennen an. M di jodi a, si nou jwenn ni, pou ki pou okenn politisyen blofè, nèg k ap pran pòz sesi sela, yon sèl nèg ki fè ke pèp la poko valide remèd chwal sa a, yon sèl kategori nèg a zam yo. Mwen m ap di Babekyou, jodi a nan radyo a, menm lè m bay tout zanmi m yo konsèy, M pap mete w nan dimansyon Jean Jacques Dessalines, men pa bliye chak fwa konsyans ou an pè yon nèg kalifye w menm jan a Jean Jacques Dessalines fè w fyète. Paske Jean Jacques Dessalines li te gen yon pase, li te pran a de bra, li te pran ak fòs ak kouraj pou l te pote mesaj la jiskaske yo touye l. Jodi a ou gon chans ou nan yon ekip ki ba w benefis di dout. Pa okipe okenn dyòl bòkyè. Rete diy ak tèt ou. M ap ba w konsèy la sèlman. Pa janm mete w nan yon pozisyon pou konsyans ou vin enmi w. E pa panse paske nèg yo ba w pote mesaj lan, ou panse ke w se pi gwo lidè pase yo. Ou pral fè sa w vle. Fè tout moun konnen ke w pa yon senp mesajye. Yo ka touye mesaje a, men yo pap touye mesaj lan. Se dimansyon sa pou kenbe jodi an, rete rakwoche ak batay moun ki pi mal yo. Nèg yo pwal le yon kote, se pa wòl pa nou an, paske pa nou an n fè l deja. Tout politisyen k vle pou yo chita, pou yo negosye san yo pa teni kont de revandikasyon bosal yo, bosal yo ap met tèt yo ansanm pou yo kraze l. Paske jodi an, nèg politisyen k pa vle tande kri moun ki pi mal yo, yo fè twòp vye dil sou tèt nou deja ki koz peyi a rive la a. Mwen menm m ap ankouraje Killick. Pa panse tou, menm jan m di l pou Babekyou se vedèt nan mitan òganizasyon k ap mennen batay pèp la. Jodi an, Kilik ou gen obligasyon pou rele Abèl Loriston, pou rele Janti Manis, pou rele Benèl, pou rele Rejinal Petro Challenger, pou rele militan konsekan yo pou nou fon rankont pou nou di men sa n deside. Yn fwa ke nou fin di men sa n deside an, epi mwen menm ke nèg yo prepare pou y al touye m, paske m pral pote lari jan yo vle a e nenpòt ki jan. Paske m fon twa nan peyi Dayiti Louko. Eben. M ap pale nan non moun ki pi mal yo pandan twò lontan, yo pa janm desevwa m. M ap pale nan non moun ki pa gen vwa yo pandan twò lontan, pou non m panse jodi an la, Paske Anel Belizaire pap travay oubyen lap soufri, ou ka rele l sou kote, ofri l on ti pòs konsiltan, oubyen ba l on ti djòb direktè jeneral. Jamè! Sa pa ka fèt. Wi, men yo rele w. Yo rele w kanmenm. Si se pou rele, yo rele, men mwen, mwen di yo m pa anyen jodi an. E depi, M se yon lidè politik. Depi Anel Belizaire. Wi, k. Gen enfòmasyon k fè kwè ke se ta ou menm ki ta entèfas ant pouvwa a. Avèk mesye ki bare anba yo. An palan de mesye Jenèf yo. Mwen koute. Ou wè si m bay entèfas ant mwen menm pouvwa a nèg a zam. Menm lè w wè se Jenèf ki kanpe jodi a se li menm. M pa t ap pale a Jenèf sèlman. Ok. M t ap rele Je Pèp. M t ap rele Ti Lapli. M t ap rele vrèman lòt nèg. M pral di mesye m pral di nou. Jodi a nou gon chans nou pa gen krim de dwa komen sou tèt nou. Tout nèg kap fè gwo krim yo, nèg yo idantifye yo deja, zwazo bèk fè gen fichye yo deja al konnen yo. Ou menm je pèp, kisa n ka fè pou n retounen avèk menm sistèm ke Preval te met an plas la? Sa w vle? M tap di ti lapli, Kisa n ka fè jodi an la? Kòm ou konnen Anèl Belizè konn goumen, jodi an ou ka pote non vedèt. Mwen menm, sa k fè m pa m pase mòd paske m pa t janm te vedèt. Men sa w fè a, m fè l deja. A sèl diferans, ekip mwen an te andoktrine, nou te fè yon batay politik e nou te kenbe l strikteman politik. Men kòm ou gen yon nèg ki veki, k pase nan chemen an deja, ki konnen soufrans nou, m pral defann nèg ki vòlè yo, kòm se yo menm yo bay enpòtans nan peyi an, se yo k chèf, m pral pale avè yo. Tout nèg ki pa gen krim de dwa komen yo, nou pral mete yo sou tab la. M wè frè m, zanmi m yo, politisyen yo ap kouri voye monte, kòm si ke jodi an sa k gen lavi yo k bloke l. M pa di ke. pou politisyen pa chache antant. Men, fò yo chache konnen, si jodi an, gaz yo poko janm ka rive nan ponp, ki sa k fè l poko ka rive nan ponp toujou? Èske se politisyen yo? Non. Se yon gwoup nèg a zam ki di ki tande kri pèp la. ki tande soufrans pèp la, ki di bosal yo n ap dèyè nou, pote revandikasyon pèp la ale epi nou menm n ap kanpe sou fizi nou a nèg ki gen fizi yo, tout tan ke yo pa tande kri pèp la nou p ap kite ke y al bay pèp la pwazon sa a. Men jodi a mesye, si politisyen vle pale, Ou pa ka rele nèg a zam yo dirèkteman. Kòm ou pè pale avè yo paske se itilize ou konn itilize yo. Rele Anèl Belizè. Di Anèl Belizè, kòm ou toujou di ou pale a tout nèg a zam yo, kisa nèg a zam yo vle menm? Donk ou pare pou ta pale a nèg yo? Mon frè, m pa pare pou m ka pale avè yo, m toujou pale avè yo. Se pou mande, Pa gen, e yo menm yo di klè, m tande moun ap eseye dyabolize Babekyou, Babekyou. Ou konn sa k fè y ap dyabolize Babekyou? Paske se yon pakèt grenn senk yo ye, yon pakèt vòlè ki pa konn sa yo rele ekip. Yo menm yo di y ap aji nan non ekip, se bagay grenn senk ki ap regle, se sa k fè yo wè Babekyou. Sa Babekyou ye? Babekyou se jis yon majò dyòl li ye, kòm se ti nèg Dèlma ki leve Dèlma ok li kapab atikile mye pase yon ekip nèg, nèg ki atikile menm jan avèl la l ka di ke l gen yon responsabilite stratejik li menm li pa pral pote mesaj la paske lap fè strateji a lòt la ka di monchè mwen m bege tout nèg konnen m pa renmen pale anpil m pap pale ou menm ki atikile pi byen nou vle di ke nou menm. Nou pa gen krim de dwa komen sou do nou. Kòm nou poko pale ak lòt nèg a zam yo pou n konn kisa yo vle fè, annatandan nou menm nou deside pou n akonpanye bosal yo. Men se yo k pran angajman yo. Se pa nèg ki te rale zam sou yo ki te egzije yo pou yo pran l. Se pa nèg ki te enpoze yo, voye yo lajan ba li ki di al kanpe dèyè bosal yo. Se yo ki di yo tande kri pèp lan. Yo menm jodi an, si yo gen zam paske otorite bò isit se dan pouri yo ye. Yo menm yo di ke pèp sa a pase mizè twòp avèk dan pouri sa yo, yo di ke yo gon pès nan men yo pou yo rache dan pouri yo. Depite Bon kisa Belizaire, blofè yo ap fè Depite la? Belizaire, Wi. kòm ou pale avèk nèg yo, e, kisa ki vrè entansyon nèg yo, nèg a zam yo? Men nèg yo Sa yo vle? jodi a la, se mal yo ke yo tande. Kisa ki entansyon yo? Men koute, Yo pa e pa entansyon. Ki aksyon? Paske sa li ale odela de entansyon. Kounye a se aksyon ke li ye. Aksyon, trèbyen. Aksyon ke yo poze a, yo klè nan pozisyon yo a. Yo di kòm se pèp la, swadizan otorite nou yo fè toujou soufri, jodi a yo kanpe nan bò pèp la. Ok. Mwen menm poukisa ou pa tande m kòm aktè Louko, k ap pote mesaj la menm jan an? Jodi a mesye, si m mouri, m gen Jòb, m gen Ti Babas, m gen Noye, m gen Kilik k ap pote mesaj la bay tout lòt òganizasyon k ap sakrifye yo a. Poukisa m oblije dan devan ankò? Se fyète m jodi a. M gen jèn nan mitan m ki ka ranplase m. Men, kòm m wè politisyen ap bay tèt yo manti Louko, m oblije rele nèg yo pou m di yo, Nèg yo pa di y ap boule nonsyati, yo pa di y ap boule oken kote. Pou sèl kondisyon ke nèg yo poze. Du fèt ke angajman lari a, se bosal yo k toujou prann, nèg a zam yo di, politisyen sa yo k toujou ap fè vye dil sou do pèp la, paske ou wè Jak, ou wè Guy Lafontant k ap bat kò l la, Si politisyen yo pa t al fè vye dil jis pou enterè pòch yo, lè yo t ap kritike yon nèg, lè l ale, yo t ap pran sanksyon kont li, pa t ap gen deriv ankò ki pou fèt. Sa pa t ap rive la a jodi a avèk bab. Kò w sou kote w ap pran anpil souflèt. Depi talè Belizè, ou pale la lontan, n ap tande w, kisa ou menm ou ta pwopoze a peyi a antanke ansyen palemantè pou nou sòti nan sa nou ye la? Bon kote, jodi an, vrè nèg ki mete batay yo kanpe an, se nèg a zam yo. Mwen menm m ta sigjere mesye je nèf, je pèp, je drandran, je lanvè, tout sa k pa gen krim de dwa komen yo, diskite antre yo, di ou bay politisyen yo avèk bosal yo jiska fen semèn kap vini an yo menm pou yo pran yon inisyativ. Mwen men sa m ta sigjere yo. Reprann, reprann sijeksyon lan ankò. Reprann li. Mwen menm mwen di, m ta renmen bay yon konsèy a nèg a zam yo. Kòm jodi an la, se sèl yo k fè ke pèp ayisyen an poko bwè remèd chwal la. M ta renmen, je pèp, je nèf, je drandran, je lanvè. M pa mande yo pou yo zanmi. M pa mande yo pou y al bwè tas ak alòt. Men m di yo menm pou yo ta diskite antre yo pou yo wè ke jodi a, menm jan kamarad la te di m lan, depi e pa efò nou pa fè non nou menm nèg a zam pou nou diskite antre nou. Men nèg k ap vann nou an ki gen pouvwa reyèl la li refize pou nou antann nou. Paske lè l vann nou 80 mil dola bal li egzije Wi, mwen menm se sa m ta sigjere yo. Ok, men men pase se delè kisa ka fèt? Kisa ou kisa ou va sigjere pou yo fè? Ke yo kon kounya la yo pral transfòme tèt yo an mawon e pikè pou yo kanpe dèyè bosal yo pou yo fè batay peyi a youn fwa yo fini. Ou ou ou mèt di sa, aktyèlman la a Kolonbi se FARC yo ki te kanpe anfas lòt gouvènman, se yo ki o pouvwa. Ou mèt di sa. Mon frère merci du fait que bon konnen si se mwen menm ki dil nèg bò isit paske yo pa janm ba banm chans e chimè lavalas ki dil ou konprann se OP se bosal la k dil sè ke men lè ou menm ki ap analize ki wè bagay lan k dil mwen menm se sa m ta sigjere a mesye ak zam yo mete